TV lakay Haitibwecom nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa nan dezyèm videyo sa a e n ap pran yon ti tan pou nou di mèsi jan ke nou toujou fè l nan chak videyo nou prezante w e nou p ap janm sispann remèsye tout sila yo k ap sipòte kanal sa a. Tout zanmi kelkeswa kote ou ye nan mond sa ki pa janm lage nou Ebyen nou pran yon ti tan ak e bon plezi nou e pou nou diw mèsi e mandew envite yon fanmiw zanmiw konpatriyòt ou vin abòne avèk chanèl sa tvlakayhaiti.com pou yo pa rate anyen kant il saji denfòmasyon pa ezite tape tvlakayhaiti.com epi kanpe la. Gwo dosye, gwo nouvèl, gwo revelasyon sou lanmò 4 polisye yo ke Timakak enben retire lavi yo yè medam e mesye enben nèg ou pa pi panse la e pral nan kouri paske yo gentan jwenn ki gwo palto ki kache dèyè asasina 4 polisye sa yo anviwon 21 a 22 polisye gentan mouri. Nan dènye tan sa yo la medam e mesye e se bandi kap touye yo e se bandi kap gaspiye yo rache yo met nan bourèt enben e donk e lanmò sa yo oubyen masak sa yo asasina sa yo toujou gen yon bra dwat dèyèl enben bra dwat sa yo se souvan anndan enstitisyon pnh la medam e mesye yo ye ou pral sezi tande e aksyon frantz elbe ou pral sezi tande. Aksyon divès gwo chèf nan lapolis la, enben kòman nèg yo nan konfyolo, kòman nèg yo nan tete lang, nan souse sosis ak bandi, e se yon nan rezon ki fè bandi yo san pitye pou polisye, paske anpil gwo palto nan pnh la se zanmi nèg yo, se patnè nèg yo, e donk se kolaboratè nèg yo, se kòkòt ak figawo ke yo ye. Lòt gwo nouvèl nou pote pou ou sou dosye mèsenè Ris ki gen pou antre nan peyi a, enben selon enfòmasyon yo ta deja genyen enben mèsenè Ris ki an Ayiti, e se konsa tou gen lòt enfòmasyon ki di ke enben se mobilize y ap mobilize la pou pull up nan peyi a la a, donk e vin wè kòman yo ta ka ede leta ayisyen e elimine, siprime bandi nan peyi a eh ki mete lavi popilasyon an danje medam e mesye nou pral envitew gen detay. Genyen tou mèt Caleb Jean Baptiste ki li menm prese pale vit vit avan bagay la pi mal selon sal eksplike nan mikwo maten deba Anben gen gwo konplo kap fèt la a bò kote komisè gouvènman Pòtoprens lan Jacques Lafontant anben pou l wè kòman l kapab asasine donk mèt Caleb Jean Baptiste enben se rezon an ki pral fè w sezi se rezon an ki pral fè w etone pou wè kòman nèg nan peyi Dayiti kant il saji de pouvwa nèg yo pa jwe yo pa moun nèg yo kriminèl yo tout jan medam e mesye ann tande koze k gen nan peyi Dayiti. Gen polisye ki mouri ototal depi ane a kòmanse. Ebyen si ke n tap swiv video kote ke nap eseye konprann kisa ki ap pase polisye yo e pa ta goumen avèk chèf gang e malfektè a kote ke li menm li arive ebyen e touye ebyen e moun sa yo polisye sa yo ebyen gen anpil moun ki santi ke yo endinye e pou e fason ke polisye yo menm yo ap plede mouri epi tandiske o nivo de otorite yo ebyen yo menm yo e sanse pa degaje yo pou yo esye de kapab pran gang sa yo ki yo menm ki ap fè la pli e le bo tan o nivo de peyi a patikilyèman gwoup ti makak n ap do ke ti makak li menm se li menm ki genyen kontwòl anpil kote e ke bandi yo menm yo e vin tounen kriminèl kote ke depi yo jwenn polisye yo se touye yo touye yo ebyen jodi a nap di ke pou yon lòt fwa ankò mesye yo arive fè yon krim yo touye 3 polisye si nap rete nan menm kad dosye ensekirite a ebyen nap di w ke laskawobas gen yon prezime manb gang vilaj de dye ki arete ebyen se lapolis ki konfime ke yo gen yon arete yon prezime bandi ki li menm ki fè pati de gwoup Vilaj de Dye, kote ke enfòmasyon te di ke misye li menm li sanble li t al kache ebyen o nivo de Laskawobas ebyen se la ke yo lapolis anonse yo arive mete kòd ebyen e prezime manb gang Vilaj de Dye a ki arete pa lapolis nasyonal Dayiti ki pwosede avèk arestasyon de Michel Ebyen e Mackenson e samdi 8 avril 2023 nan Las Caobas nan depatman Sant peyi Dayiti e prezime manb gang sa ki kantonne a Vilaj de Dye yo arete li pandan operasyon ki te mennen pa ajan li lòd yo ebyen nan dat 19 avri 9 avril la ebyen se lapolis nasyonal ki anonse nouvèl la nan yon kominike ki pibliye pa kòdinasyon de près e de relasyon piblik nan direksyon jeneral E prezime gangstè sa a ki gen non Michel Mackenson ki gen laj 26 lane li orijinè de Petyonvil epi l se manb gang ki ap dirije pa le nome Kempès ensi koni ebyen misye rejwenn gwoup ame sa ki dirije pa Manno Vilaj de Dye a Pòtoprens e se sa ke lapolis li menm li enfòme nan yon kominike ebyen lapolis egalman ki fè konnen ke Ebyen mesye sa li menm li te depòte pa otorite dominikèn yo kote ke li te an sitiyasyon ilegal, ebyen li refijye li nan Las Cahobas kote ke li tap etann yon viza ebyen pou li te kapab retounen Sendomeng, ensiyon polisyè ayisyèn nan ki li menm ki plase Sa wou Jeff Poyza sèd. Mé pandan se tan gen seri de gwo moun mouri a dwat a goch tankou grenn la pli, l polisye ap tonbe pandan se tan gen seri de gwo bandi chak semèn preske chak jou nou menm nap avize w nap anonse w ke lapolis ap arete bandi medam mesye kòmsi gon bagay ki pa fonksyone Jodi a la, lè w wè popilasyon an kanpe dèyè komisè Muscadin, se tout rezon sa. Se pa nòmal pou seri de swadizan de bandi k ap fè seri de krim orib sou yon popilasyon, k ap pran yon popilasyon an otaj, ebyen w ap tande lapolis ap arete yo, ap arete yo. Kote yo jwenn lòd sa? Mesye sa yo toujou ame, Yo toujou gen zam sou yo, kòman w fè nan arestasyon avèk jan de moun sa yo? Èske se presyon kap bay de lòt kote pou pa di o plase yo ki ta mande arete mesye sa yo? Nou pa konnen, pwobableman se sa. Men se pa nòmal medam mesye. E nou di w 3 polisye k tonbe, 3 polisye k tonbe san kote tout lòt lòt polisye sa yo podyab anplis. Gwo gwo gwo gwo gwo dimanch pak medam mesye sa son trajedi liye wap gade fanmi sa ap toujou gen sekèl sa bon kotel hein lap toujou gen sekèl sa chak lè pak rive ebyen lap panse a sa epi malerezman pa gon leta ki la pou ki ki te gen apot yon yon yon èd direkteman psikolojikman pase nou pap menm pale fizik la non a fanmi sa yo jodi a la medam mesye jiska mètnan E nou wè ke bon, nou wè sendika lapolis lan, yo denonse konpòteman e une fois de plus swadizan Ariel Henry pou pa di Frantz Elbé, men pou jiska mentnan m poko wè yon nòt ki sòti ofisyèlman e bò kote lapolis ki omwen kondane sa, medam mesye se kòm Bagay yo grav, bagay yo grav. Epi m konnen gen anpil polisye k ap tande nou la. Mesye, mwen menm m pa konn sa n ap tann. Solisyon an se si e sèten se pa pati, se pa al nan Biden. Men nou pa ka ap rete ap mouri, n ap mouri, n ap mouri. Kiyès ki chèf gang yo? Se Ariel, se menm ti gwoup sa yo nou menm n ap kont-atake, izo, tilapli, Pandansetan, se nou k ap mouri. Mesye, kisa n ap tann pou nou mete an gad avou gwoup sa a ki sou pouvwa, ki pa p regle anyen, ki vle n al mouri, ki pa ban nou mwayen, ki pa ban nou minisyon. Donk, mesye polisye yo, franchman, jwèt la nan men nou. Pase pèp la, m panse pèp la pa gen kapasite pou ap kriye ankò la. Wi, ban polisye ap mouri, bandi menm ap arete. Men repons la. Wi frè pa m. E konsè malfra sa yo ebyen nan depatman Lwès ebyen fòs de lòd yo ki lanse yon lit achane kont e gwoup ame Kanaran, Koray, Onavil, Selès ebyen sous Mata. Ebyen alòske o nivo de Petyonvil ebyen lapolis ki li menm ki ap entansifye operasyon yo e nan bi pou yo kapab kontinye trake gang kraze barye ki dirije pa Vitelòm Inosan ki ap opere nan zòn Tonsèl e Apènye, ensi ke alye yo don Ti Makak ki baze nan lè otè de Petyonvil, notaman a La Boule, Tomasen, ant ot, ebyen yo menm yo vle enpoze lwa yo. Ebyen Lapolis Nasyonal ki fè konnen ke y ap mennen operasyon sa a kont plizyè gang ame, yo mobilize resous imèn e materyèl pou kab lite ebyen sou tout E zòn kote ke malfra sa yo ye? Nan depatman Lwès, Fòs de Lòd yo ki lanse yon lit, enben kont gwoup ame sa yo, alòske o nivo de Petyonvil, lapolis ki ap entansifye operasyon yo, enben pou yo kapab trake e gwoup bandi sa yo ki ap terorize e popilasyon an, aldi ke menm o nivo de lapolis yo menm yo e pa ka kenbe ansanm avèk gwoup gang ame sa yo ki sanse ap terorize popilasyon ayisyèn nan. Lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a, jan ke n te di li, genyen responsab Synapoh a 22 a ki li menm li konfime gen 3 polisye ki mouri dimanch 9 avril 2023 nan zòn Tomasen. Ebyen se nèg ak zam ki fè pati gang Ti Makak ki yo menm yo komèt aksyon sa. Ebyen kote ke responsab yo di yo menm yo te vini ansanm avèk non polisye sa yo se Pierre Paul Junior Dorcely. Nicolas Robenson Modè Zefò Tilye se non 3 polisye sa yo bandi arive touye jodi dimanch ayè dimanch 9 avril 2023 nan zòn Tomasen 48 daprè youn nan polisye yo ki te nan bakòp la n ap raple polisye sa yo yo sòti nan pwomosyon 28, 25 ak 26 yèm pwomosyon polis nasyonal sa fè yon total 21 polisye ki arive mouri pou 4 premye mwa nan ane 2023 ebyen nou panse ke polisye sa yo mezanmi efò lapolis fè li kapab leve pye li fòk polis yo tou yo menm yo sispann fè yon sèl ansanm avèk gwoup bandi sa yo onivo de lapolis nasyonal ebyen gen yon deplwaman kanaran onavil popilasyon ki te akeyi arive fòs de lòd yo ebyen manm nan popilasyon onavil yo akeyi. avèk yon santiman de satisfaksyon e de jwa arive polis nasyonal o nivo de zòn sa kote ke manb gang Kanaan ki ap chache pou l kapab pran kontwòl ebyen katye sa ebyen nan kad yon maryaj ant polis popilasyon enstiyon polisyè la li menm li kwè toujou nan franch kolaborasyon ansanm avèk chak. sitwayen e sitwayèn, notamman nan kad lit kont gran banditis la ki ap fèt o nivo de peyi Dayiti, patikilyèman nan zòn Kanarave. Enfòmasyon yo n ap avanse, n ap retounen nan menm kad dosye bandi yo ki yo menm ki ap fè lapli e lebotan. Genyen direksyon santral polis jidisyè dcpj ki li menm ki mete Ebyen kontrebann, evazyon e fwod fiskal, ebyen abi de konfyans, anrichisman ilisit, blanchiman de zavwa e asosyasyon de malfetè, ebyen nan kad ankèt ki ouvè, ebyen nan dosye trafik zam e minisyon ki enplike legliz episkopal, ebyen Dayiti kote ke yo ap chache fè sa yo ki yo menm oubyen manb legliz sa ki komèt anpil dega. Nou raple n ke. E kòman ke dosye sa li menm li te ye, kote pè a li menm yo ap fè tout sa yo konnen, ebyen pou yo menm yo kapab pran pòz ap priye, epi pandan ke yap priye, epi se afè zam ke yo menm yap regle, e m panse ke nap genyen plis detay toujou, paske m konnen ke dcpj li menm li mande fòk yo kapab vini ansanm avèk pè sa yo, fò yo arete yo. Voilà medam mesye koman ou konprann sa vreman ou te kapab se vreman le mond a lanvè se kom si de prèt hein de prèt de legliz episkopal nòmalman ayiti bon an nou di ke yo ta repwoche prèt sa yo se son de akizasyon kanmenm jiska mentnan yo prezime inosan kanmenm. Men pou wap wè medam mesye bagay sa tèlman grav, tèlman pa nòmal, wap gade bandi, depi yo mete avi de rechèch dè yon bandi premye sal fè li kouri kache, li kouri al sove, sove l sove a se pa lòt kote l kache non an ayiti, m gen enpresyon jodi a la pi gwo erè Osama Ben Laden fè nan vi l se ke l pat vin kache ayiti, tout gwo bandi ki egziste nan mond lan depi se ayiti ou kache ou vin kache sou gouvènman sa ou an sekirite. Se pa nòmal! Se pa nòmal Félix Badio kòm si avi de rechèch kote l ye? Li an Ayiti. Tout lòt bandi yo mete avi de rechèch dèyè Vitelòm, avi de rechèch dèyè Babekyou, avi de rechèch dèyè tout gang yo pandansetan ki kote yo ye yo an Ayiti. Medam mesye sa la w ap gade la kounya la yon prèt legliz episkopal ki gen avi de rechèch kote l ye l kache. Li kache. Legliz legliz episkopal mesye yo nan kache. Se kòm si ki mesaj sa voye ba nou menm kòm pèp, kòm jèn ki ta vle pou peyi yo avanse. Pandan se tan nou wè deja gon konfli ant kesyon relijyon la. Men, medam mesye jan nou di l, bagay sa trè grav, trè trè grav pou ke de prèt katolik pou pa di egliz episkopal yo tout nan mawon. Yo tout nan mawon men yo anndan peyi a. Sensèman. Epi la nou di nou pa gon repiblik de banann. E pandan se tan nou la nap sipòte gouvènman sa la. Pèp la la ap sipòte gouvènman sa medam mesye. Kisa nap tanns? Kisa nap tann? Twouve lerè. Ou wè Tchaly. Wi frè pam. Wi nap avanse ebyen e panse ke jan e nou menm tout moun de tè nou konnen li nap repete li e nap pale ebyen nou prale direkteman poun di w ke ayiti ebyen se e enfòmasyon gen yon gwoup mèsenè ki vle debake ayiti ebyen se yon gwoup paramilitè kap defann enterè eksteryè lasiri ebyen se yv e jeni E Prigozhin ki se pwòch Vladimir Putin ebyen ki kreye l an 2014, yo gen plis pase 50 mil sòlda Ikrèn de 2015 a jounen jodi a, ebyen gen gwoup Wagner ki vle entèvni nan divès peyi tankou La Siri, Mali elatriye. Ebyen nou prale pou n kapab fè w swiv ebyen Yon deklarasyon ke gen yon moun ki se yon ekspè kote ke li menm li tap pale de gwoup moun sa yo ki yo menm ki vle vini gwoup mèsenè yo ki vle debake Ayiti ebyen se yon gwoup paramilitè kap defann enterè eksteryè Lasiri ebyen se jan ke nou te di nou li se Yevgeny ebyen ki li menm ki se pwòch Vladimir Putin ki kreyel nan ane 2014, yo gen plis pase 50 mil sòlda Ikrèn de 2015 a jodi a. Ebyen gwoup ke yo rele Wagner oubyen Wagner li entèvni nan divès peyi tankou Siri, Mali elatriye daprè bbc News. Ebyen se yon sòt de avangad Etazini mete ebyen pou li kapab anpeche sa fèt. Nan yon lane, yo detwi 50 pousan eben baz djadis o nivo de peyi Lafrans eben ki te la pandan 30 lane. Eben se menm bagay sa a y ap fè Ayiti, se pou pa chanje patnè diplomatik ak ekonomik eben tout sa oksidan li menm li gen kontwòl rele teworis. Lè se avantaj pa yo eben se misyon asistans ke yo arive rele l, ebyen gen anpil moun ki di ke yo swete pou nou kapab gen plis e fòmate lespri nou ebyen ansanm avèk koze sa ke oksidan ki bay la verite ebyen ki verite nan sa anpil moun di ebyen nou a prale dirèkteman pou nou fè w tande yon deklarasyon yon moun ki li menm ki ta bay yon seri de eksplikasyon ebyen sou dosye sa. kote ke li di ke mesye sa yo menm yo pran ebe fòmasyon anti geriya eben kote ke li menm li tap eseye eksplike eben kote ke li tap di nan tout amerik di sid la ke te salvadò avèk lòt peyi eben se panik total tou o nivo de la chin asimile eben jodi dimanche 9 avril la gen bonbadman sible kont taywann. e ki se dezyèm jou yon egzèsis dans sèkleman e total pwograme jiska lendi e genyen ministè defans taywanè a ki endike ke yo arive detekte 11 navi de gè e 70 avyon chinwa otou de lil e yon amada globalman similè e aswèl resanse ebyen samdi a ebyen nap di w ke la chine li menm ki sanse e vle e pran e sa o serye kote ke li menm li sanble ap atake Taiwan ebyen an ale retounen ebyen sou gwoup mèsenè sa yo ki yo menm ki vle debake o nivo de peyi dayiti se yon gwoup parap e militè ki ap defann enterè eksteryè ebyen la siri ann swiv e yon e e eksplikasyon pou nou nou ka bese konprann paske gen de moun la ki kòmanse bay tèt yo cho lè pale de gwoup mèsenè a ki li menm ki vle debake an Ayiti, gen anpil moun ki di, ebyen sa k pral gen la, èske gwoup mèsenè Wagner la li menm ap prepare enplantasyon yo an Ayiti, Lasiri donk ap chache enstale li anba bouch peyi Etazini, ebyen selon Dialit Emile avèk jounal New York Times ki tonbe sou enfòmasyon sekrè ministè defans Etazini te genyen. Ann swiv pou nou wè, pou nou menm nou ka ben eseye plis konprann sa k pral rive la. Vwala, an nou envite w tande ti ekstrè sa a, e medam mesye pa la swit nou menm na va ajoute, etan done ke nou di w ke nou te gentan fè kèk rechèch pou ou, nou te pale gentan pale avèk kèk zanmi, e nan dosye sa a ke nou di ki se yon dosye ki trè trè frajil, fò n pridan sou dosye a anpil anpil anpil. Ekoute, mesye yo, yo pran de fòmasyon anti geriya. Paske pa bliye, nan tout Amerik di Sid la, ke l te Salvadò, ke l te Salvadò, ke l te Kolonbi, ke l te Nikaragwa, Perou, Bolivi, Nikaragwa, Perou, Bolivi, se peyi m konnen trè byen paske m konn militè peyi sa yo. Mentnan, a se moman la, nou konn militè peyi sa yo. A se moman la, mwen menm mwen, mwen wè ke yo, fò mwen, mwen, mwen, mwen konn ki tip de e, e, e fòmasyon ke yo bay yo. Paske je vè t'eksplike pou ke tu pwis konprann. La polis, m toujou di l, ela pou veye ou vie ou byen. Larme ela pou veye ou teritwa ou. Lè w gen bandi, bandi ap atake vi avèk byen. Bandi ap vòlè, y ap kase bank, y ap kase kay, eksetera, y ap sove yo tout kote, yo gen kay, eksetera. Men kisa w remake la? Geriya a li menm ki sa l fè? Se teritwa w li pran. Geriya a Ruben nan, w ap remake ke lè, si m di Matisan kounye an, w ap di Izo. Si m di anwo Kafoufèy vè le, vè, vè le nò, w ap di Tilapli. Si m di vè le sid, w ap di Krisla. Sim di anwo petyonvil wap di vitelòm sim di boutilye ou piron wap di timakak sim di kwadèboukè wap di lamò sanjou sa vle di ke sèjans la an pri lè teritwa lè yo pran teritwa la kisa yo fè yo chase tout moun ki pa moun pa yo e yo etabli moun pa yo donk fanm gason Pè, pastè, bouretye, bayakou, kwòkmò, chen, tout fè pati de gang lan. Donk, pou kapab rive, ki sa yo fè? Lò lapolis vin atake yo, yo mete timoun, fanm ansent, granmoun, pè, pastè, devan an ap vann, de sòt aske lò youn mouri, pou yo kriye, Eeeeeeee anmwee men lè yo kriye konsa sa vle di pa bliye la police est là pou pou pwoteje les innocents e pwoteje lòfelen men nan kreye mwens dòfelen osi men nan ki sak pase ou genyen dwa zimen ki se dezyèm jouwè ke menm sistèm nan mete a lap rele anmwee ti moun mouri eksetera anmwee gen kondisyon inimen nan. Fòk ou genyen ame a li menm li prepare pou sa. An plis de sa, yo fè de koridò yo de veritab labirent. Wout ou panse kout la se pa li kout. Wout ou panse kout la se pa li kout. Wout ou panse kout la, yo fann li, yo fè de gwo presipis ladann pou machin nan tonbe ladann. Kay la ou wè devan an konsa, son pòt koulisant li ye. Sa vle di ke tout sa w ap gade son miraj. Sèl lame pe fè se jan paske lame li menm li genyen de teknik e de taktik pou kapab fè l konprann. Lè pa egzanp genyen de min antipèsonèl ki atè a, lè genyen de pyèj atè a li fòme pou sa. Anplis de sa, li pa gen etadam ke polisye a genyen. L ap wè fanm nan, s on obstak pou li, l ap fout detwi tout vilaj la. Pa gen bagay konsa. Paske nan sikonstans sa nou ye a, lapolis pa sipoze fè w kòmanse tiye fanm ansent, fè w kòmanse tiye fanm, granmoun, chen, pè, pastè, kwòkmò jiskaske w rive jwenn yo. Paske nou bliye pa, lò teknik se vrèman. E, an ti respè la mouche. Bon, zak pase Ezayi, e, mwen kwen. Mèt Kalèb ou nan bwi. De menas, mwen rele pou m denonse yon tantativ dasasina kap fèt kont mwen, paske ke vi avèk batay ke mwen demare, e genyen denonsyasyon ke mwen fè kontre komisè gouvèneman Jack Lafontan. Nou wè ke sè dènyè tan apre non sètifikasyon pa CSPJ, apre vreman dè yo te kriye, li te kriye e nou wè manda damne e li te sène de manyè ilegal e abitrè kont ADM, ansyen ADM Parker a ki tap denonse li e paske ADM nan se moun ki konn anpil bagay de li e nou wè yon pèsekisyon lap fè kont yon ansyen komisè ki se Gabriel Ducamel. Swit avèk tout bagay sa yo, staf misye a sèmante fòk yo asasine mwen. E mwen rele pou m denonse sa. E swit egalman m gen plizyè konplo dasasina sou do m. Yon dosye ke lafanmi Antwàn, ansyen prezidan Antwàn Simon, ke m ap fè nan vil Okay. Nan vil Okay kote ke yon ekip moun ki pa gen anyen pou yo wè de Simon, yon sèten de Marc Antwàn, ki rele tèt li Simon, ki gen non Ti Glòt, pa gen anyen ni de prè, ni de lwen pou l wè avèk lafanmi Simon. E vreman, lavi m menase, lavi m trè, trè, trè menase. E mwen rele pou mete popilasyon ayisyèn nan okouran, pou mete pèp ayisyen an okouran, men kote, si pa malè mwen ta asasine, pou yo konnen ke men sou ki liy. Pou yo vreman vreman map pale ke yon dosye ke mwen tou la fami Simon Antoine Simon nan lavil okay ke mwen menm map trete e avèk de pyès a lapwi e kote ke anpil otorite nan vil lan e anpil moun nan vil lan ki milti milyonè nan byen fanmi Simon ki pa gen anyen pou yo wè e genyen mwen site non ti klon m site non azou m site non ekip lòt moun gen anpil otorite aktyèlman la ki nan leta gen ansyen depite ansyen senatè Majistra, depite, komisè gouvèneman, ansyen komisè, anpil moun ak ki fè bè yo nan dosye a, le fè ke mwen menm mwen di enjistis sa, ensekirite fonsyè sa, li pap kontinye, ebyen nèg yo di se asasine pou asasine. E map di se byen konte mal kalkile, mwen menm mwen pap mouri, mwen pap mouri, e mwen di w Louko edem, mwen di popilasyon edem, e voye je sou mwen paske Batay sa n ap mennen pou ensekirite fosyè fini nan peyi a fòk li e batay n ap mennen kont komisè Jacques Lafontant k ap vyole dwa moun jodi an, ki chwazi lè l wè yo pral ranplase l nan tèt pakè Pòtoprens, ki chwazi pèsekite yon ansyen komisè ki se Gabriel Ducamel e paske Gabriel konn anpil bagay de misye, ki chwazi pèsekite egalman yon ansyen adm pakè paske adm nan kwen se li k t ap administre pakè a ki konn anpil prèv de misye, mwen di sa pa ka fèt. E pou m denonse egalman. Louko, yon bagay k ap pase anndan penitansye nasyonal, kote ke prizonye yo ap soufri anpil, prizonye yo pa ka jwenn manje, prizonye yo pa ka jwenn anyen, yo pa ka jwenn dlo pou yo benyen, prizonye yo chak jou y ap rele mwen, vreman se inimen sa k ap pase anndan penitansye nasyonal la, Nou panse ke fòk vreman e koripsyon kap fèt o nivo de DAP, dap la, e fòk koripsyon sa fini pou o mwen prizonye yo ka jwenn manje, pou yo ka jwenn bwè, pou yo bagay. Pase ke se twòp, se twòp sa kap pase la. Si jodi a ou wè ke prizonye ap mouri grangou se paske gon koripsyon anndan DAP. Si jodi a prizonye pa ka jwenn anyen pou yo fonksyone paske koripsyon an twò elve, nou mande ke pou sa sispann e pou prizonye yo ka rale yon souf paske prizonye yo pa ka, yo se moun tou kanmenm. Si yo nan prizon, fò yo jwenn dlo pou yo benyen, fò yo jwenn manje pou yo manje. E nou konnen gen de òganizasyon, gen anbasad ki bay lajan, gen yon ekip bagay ki fèt, fò yo vreman kòb la reprann, fòk yo vreman fè kòb la jwe wòl kote pou l jwe a. Pou n fini Louko, paske n konn maten deba n pa ka kite twòp lè, E ou konnen, Louko, nou gen pou n rele pou n pale yon lòt bagay. N ap di ke grèv sa a ki fèt, ki antame pa komisè gouvèneman nan 18 jiridiksyon peyi a, li lè pou yo leve li. Li lè pou yo leve l paske se prizonye yo, se detni yo k ap soufri. E nou konprann ke komisè gouvèneman ou sibstitye yo y ap revandike yon bagay ki jis, ki se ogmantasyon salè yo, men fò yo panse tou avèk, fò yo panse tou avèk moun ki nan prizon yo, fò yo panse tou avèk moun ki arete aktyèlman la. Tout komisarya sou komisarya plen avèk detni, yo pa jwenn kote pou yo mete yo ankò. Fòk yo fè yon fòmil, fòk yo chèche yon fòmil pou pwoblèm sa rezoud, Louko, paske nan jou k ap vin la yo, ou pral tande moun pral mouri nan prizon pa 10, pa 15, pa 30, pa 50. E menm nan komisarya yo pral kòmanse mouri pa pil pa katpakèt, paske yon ti yon selil ki te fèt pou de twa moun, aktyèlman nan komisarya yo, yo gen senkant a san moun. La, m panse fòk komisè gouvèneman yo sibstitye yo, fòk yo panse, fòk yo pa wè se lajan sèlman, fòk yo panse avèk moun yo arete yo, pou yo ka vrèman jwenn yon jij, yon komisè ki pou tande yo, paske se twòp aton. M ap di popilasyon ayisyèn nan. Lavi m sou kont Komisè Jacques Lafonte lan, lavi m sou kont Siglor nan Okay, paske dosye La Famille Simon an, nou di ke fòk moun sa yo jwenn jistis, yon ansyen prezidan ki pa ka ap gagote konsa, m ap di lavi m sou kont moun sa yo. Batay la ap kontinye Louko, e m ap di Digicel mwen pa bliye l nan dosye ansyen senatè Gracia Delva a, pwosè a an kou, Digicel paka pran sim moun pou lap bay konsa m wè digicel fè sal vle nan peyi a digicel pran pèp ayisyen an pou yon pèp tèt nan sak digicel rantre nan tout sak pa byen pran sim moun bay lòt moun fè tout bagay nou di ke nan jou yo dan lè jou ki vyen popilasyon ayisyen an ap konn sak pase nan dosye digicel la e dan lè jou ki vyen si digicel rapid prese prese pa reponn avèk egzijans nou yo kont an bank digicel pral pa fonksyone e dan lè jou ki vyen Popilasyon an pral konnen tout sa kap pase andan Digicel kòm yon konpayi kap fè abi an jistis. Mèsi anpil Louko, Louko, Louko pèp la, konviksyon pou chanjman, nap kontinye batay paske nou nan yon zòn baga pale twòp e kote nou ye a e nap kontinye pou batay popilasyon an fèt e nap di popilasyon ayisyèn nan voye je sou mwen, voye je sou Louko, voye je sou Ezayi paske fòk nou yo rete vivan pou batay la fèt. Ensekite foncière nan Okay la. Lapres fout e lapres jout e Gabriel Ducamel e map di avek adm pa pè Jacques Lafontan paske nou konnen Jacques Lafontan son ansyen komisè li ye li pa ka vreman ap fè abus. Mèsi anpil babay. Mèsi anpil mèsi anpil bon la.